bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable poter baou nouvelle émission. Et émission ça journée jeudi à la, il le concentrer sous Frère Morvan dans Morvan. Deux émissions réalisées autour de ce dossier. Au cours de la première émission, il y a des gens qui m'appellent pour me dire RL, Beaucoup de personnes m'appellent, surtout mon ami Fresh qui me dit, ben écoutez, Fò parèt tout vizaj ou brother ou pa kabap fè emisyon pou se jan de moun sa yo pou bezwen defann e mwen m panse ke m te nan yon liy jounaliste tou senpleman epi lè m al eseye ekilibre nan yon dezyèm emisyon pou m di ben ekoute on atan la jistis on atan la desizyon jidisyè pou savwa eske Micatin Morvan se yon move grenn le gran frè de Morvan byen sur ben ekoute Micatin Morvan se prezante se. lundi 27 février 2023 au parquet de Port-au-Prince devant le commissaire du gouvernement. Bien sûr. Ben écoutez, Jacques Lafontaine t'es convoqué Mikate Morvan parce que, écoutez, l'autant dossier comme ça, arrestation faite, ben c'est la justice qui vous fait deuxième part. La justice, besoin qu'on ait parce que, je déjà dit à la, gagné plusieurs dossiers. Mikate Morvan gagné accusation deskro sou do l. Sa se pawòl bouch. E pou lajistis, se yon lòt bagay. E yon moun k ap travay avèk li ki gen yon ti pwoblèm, donk li vle ede li, bon ekoute, li pase devan pou kapab jere tou sa. Epi vwala jounen jodi a la a, donk Mickatin Morvan devan lajistis. Mwen fè plizyè konsta m wè gen yon seri de moun ki akonpanye Micatin Morvan se de abolotcho e Morvan souvan nan emisyon l toujou ap rele dèyè abolotcho mwen panse ke sa kapab rive Morvan ou pa konnen si fò la gen anpil abolotcho dèyè l paske gen yon nèg m wè ki akonpanye li nèg sa li toujou ap bay konferans sou tab pou di Ariel mèt la pou 50 ans sa vle di misye se bagay abolotcho l ap regle nèg sa toujou bò kote Fednel Monchéry on konnen trè byen se tip. Ki yè Fednel? On l konè trè byen. E si frè w la ta genyen relasyon a moun sa yo, oubyen moun sa yo ap mache dèyè l, je sè pa, fòk ou kapab denonse sa tou paske nou rive nan yon moman fòk nou detwi kesyon abolotcho a nan peyi an. Paske abolotcho yo konplis tou nan mete nou nan sa n ye jounen jodi a la paske lè n ap kouri dèyè yon moun nou di nou pa bezwen l, depi nèg la parèt sou plas piblik la l bay de twa abolotcho degouden, ebyen nèg sa yo pran lari. Sa se premye konsta. Dezyèm konsta a, nou pral wè l nan entèvyou avoka Micatin Morvan nan. Écoutez, quand on est avocat, fòk ou fè ansòt ke yo pa wè ankenn ti fay nan agimantè ou yo. Mwen menm m ale trè lwen pou m wè ke avoka li pa kab pwononse byen sinyati Morvan nan. Hey ki pou John Colem Morvan se yon gwo signature il a dit Morven bon sa se pa grav men sim te anfas li m tap plede kòz la sa te kapab youn nan argument ki pou fèm m ta kapab di destabilize l nan kad pwosè a brèf e fòm di nou ke Micatin Morvan parèt an super star boutèy do an men byen abiye. ça c'est un dossier bien vide. On essaie de constituer un dossier qui capable euh, sale image imaj image Morvan. Et dans la réalité, c'est pas du tout vrai. Pour cet avocat, c'est un coup d'épée dans l'eau que la justice a peut-être fait. On l'écoute. Monsye, mi kante mouvan, genyen yon anplwaye l ki gen an difikilte avèk yon moun pou yon kesyon lajan. Kòm se anplwaye l, li siyen yon ak dangajman kote li di li, piske se anplwaye l, l ap remèt lajan an e ke l ap touche l sou li. Vwasilak Vwasi lak dangajman. De ak angajman sa a ki se yon ak ki purman sivil rive Le pakè de Pòtoprens deside yo desène yon manda damne kont Morvan. pou son non an ou akoz de son non e kisa yo pral mete ladanl yo pral mete vòl eskokri asosyasyon de malfektè pa le fè ke li siyen yon ak dangajman pou li ede yon moun ki nan birol pou ke li peye yon dèt ke li dwe. Pa la suit, lè nou vini nan pakè a, ki sa nou fè? Lè n'al jwenn le commissaire qui a été saisi du dossier, le commissaire Michel Christophe, qui a bien compris la question et qui te di piblikman, li te di piblikman, li pa wè pou ki sa, Si l te konnen te konsa sa te ye, li pa t ap desène manda a. Donk, yo te endui l an èrè. E te par devan le mesye Pascal Grégoire Ricaud. E par la suite, le pakè de Port-au-Prince fè enjonksyon a mesye Morvan pou yo depoze kòb la nan grèf la. Pascal Grégoire Rico, propriétaire, etc., etc., assisté de mes avocats Fernand Pierre et Vladimir Yacinthe, respectivement identifiés, etc., reconnaît par le présent avoir volontairement et librement désisté de façon irrévocable, tant pour le présent que pour le futur, de la plainte déposée au paquet de ce ressort en date du 17 février 2023 contre les sieurs Mikate Movan dans le cadre du dossier relatif à l'engagement signé par lui en faveur de la dame Mondésir Bakon ti nou kompren nan? Sa vle di? et la dame Mondésir, c'est-à-dire dans ce litige Mesye Morvan pa ladanl. Silvouplè, silvouplè, nou près, silvouplè, silvouplè, silvouplè. Mentenan, li mande Pakè a, li mande Pakè a pou ke yo anile. Plent li te depoze kont Morvan nan paske l estime ke li li te an erè. E a mon grand etodman jodi a la gon gwo teyat ki jwe. E teyat sa a malerezman yo mete m kòm kòm moun ki vin jwe yon sèn ladan l. E ke olye ke yo libere kòm konvni. Mon client Morvan Micatin, kounye la yo voye l o koreksyonèl. E arive o koreksyonèl kounye la, le juge du siège a demande au parquet, au ministère public, kote kote viktim nan. Sete a se moman la pakè a di pa gen viktim e le pakè la si byen di e vou etye lè premye temwen a ekoute sa pa gen viktim e malgre sa e byen tribinal koreksyonèl la yo ranvwaye bay la pou mèkredi ankò sa vle di Morvan pral pase ankò 48 tè nan prizon enjisteman ilegalman donk. suivant caprice des uns et des autres Ekoute, entèvansyon m la a se pou ke mwen di a nou menm ki la jounalis e a tout la sosyete, vwasi sèt jistis de topaz ke nou sòm zantren de konjige nan se peyi e ke pou vòlò ki gen nan peyi sa a, pou kriminèl ki gen nan peyi sa a, pou sanzave ki gen nan peyi sa a, Pou pakè de Pòtoprens ta pousuiv e jodi a son moun ki siyen yon ak dangajman pou l peye pou yon moun k ap travay avè l, se li menm pakè arete jodi a e se li menm y ap fè fè dilatwa nan prizon alò ke lè bandi, lè volè, lè kòriptè de gran chemen ke tout moun konnen. Ils sont libres et parcourent la ville sans être inquiètes. Donc voici Haïti. Mercredi si Dieu veut nap retounen de pye fèm e nap wè jis kote endesans la jistis prale. Donk sa vle di ke eske eske e se paske pat gen e viktim ki fè yo pa rive jije yo? Men ekoute, gen yon jounalis ki sot di la eske se pat gen temwen? Pa ka gen temwen! Moun ki di li viktim nan l deziste l retire kò l. Moun ki di li menm. Se li menm yo dwe a, li di mwen touche lajan m e mwen pa, yo mande anile plent lan. Depi pa gen plent, pakè a pa egziste ankò. Li mande anile plent lan, donk pa gen pakè ankò. E ki koman pou ta fè kwè chèk la pa t gen pwovizyon sou li? Yon chèk kach. Wi men, ekoute, ki lè yon chèk pa gen pwovizyon? Se yon chèk kach li ye wi, ki betiz sa a n ap repete la? Se yon chèk kach yo bay de 25 mil goud wi. Kiyès ki di bagay sa a? Pakè a k di sa ou kiyès ki di sa? Li byen di wi gen enfòmasyon. Wi men ki enfòmasyon se mwa lenfòmasyon. Je suis l'avocat de Morvan se mwa lenfòmasyon. Yo bay yon chèk. Donk èske dosye a li plede oubyen li pa plede? Èske l plede? Wi ok dosye a wi donk nou rantre nou oblije nou byen di nou oblije men Morvan pat gen okenn rezon jodi a la pou l al pase 48 tè ankò nan prizon. Mèsi anpil. Et le commissaire du gouvernement qu'est-ce qu'il a dit dans tout ça? Ben écoutez, Nap tann pou dosye a rive pi lwen toujou. Se sa. E rive pi lwen nou kapab gen plis detay e si le sitwayen il ne pa koupable de sa yo ta repwoche li, e ben di l mil ekskiz e pi pèmèt ke li sikile libe libè. Se sa wi. E fò m di nou ke nan entèvyou komisè Lafontan bay, li pale an kelke sòt sou on gwoup de nèg. Mwen menm tou anchene avèk kesyon sa a. Tande byen, lè w ret dèyè telefòn ou, w ap rele moun pou mande kòb sou non lòt moun, pou fè eskwo, nou sonje m te di nou ke gen yon nimewo ki te rele mande Natcom pou l te koupe nimewo sa a, si l pa koupe l, m ap fè gwo zen a Natcom, ebyen y ap rele w sou Natcash, y ap tcheke w sou nimewo w pou mande w èske w gen MonCash, ki kòd patati patata. Epi yo bezwen al moute sou kont ou pou yo kapab pran kòb. Son pakèt vòlè ki deyò a. Banm di nou bagay, nèg sa yo kap fè bagay sa, nou se menm bagay avèk nèg kap kidnape moun. Pa gen diferans ant nou menm avèk nèg sa yo kap fè yon seri de gwo egzaksyon nan lari an. Sèl sa m kapab di nou, Pa janm kite nou ta tonbe anba men lajistis. E fò m di nou byen, m ap mennen ankèt sou nou, m ap rive sou nou an fòs. Pa gen pwoblèm, se brase n bezwen brase. M ap pran randevou avè nou, epi n a vin brase. Ou konprann? Paske ou pa ka gen telefòn ou pou moun ap rele w. Gen anpil moun kont yo bloke wi nan bagay sa a. Sa vle di nèg ap fè tantativ pou moute sou kont yo, yo te bay nimewo a, epi sa w tande a la a, moncash ap bloke kont patati patata. Waw! Se pa evidan. M panse ke moncash avèk natcash fòk nou asime responsabilite nou. Konpayi telefòn yo, depi yon moun li pote plent nan konpayi a li di ke men sa ki rive men yon moun ki t ap eseye anake li, ebyen koupe lign sa a. Delete li yon fwa. Entendez commissaire la Fontano. Justement question samedi là, question transaction escroquerie sur mon cash et je dis là, dossier a déjà en état pour la recevoir jugement par devant le tribunal correctionnel. Donc c'est au juge qui aura été saisi de la question de l'affaire qui saura quelle décision qu'il va prendre. Donc pour, pour nous autres, au niveau du parquet, le dossier va être transféré ce matin même au tribunal correctionnel pour être entendu par un juge correctionnel. allez dans ce euh, m'a euh, excusé les travailleurs de la presse E ke moun yo rele ou, yo di w sou yon nimewo telefòn, ban m kòd sekrè w, ou jwenn yon kado oubyen yon prim de tèl montan kòb nan tèl konpayi, Digicel, etc. E pou kapab resevwa kòb sa a talè. E dwòl koyensidans, lè w bay kòd sekrè a, Vagabon an, malfra a, li tou pirate kòd la. E de sòt ke donk, chak fwa ou ta mete kòb sou moncash ou, sou kont ou, oubyen on moun pwòch ou mete pou ou, enben vwayou sa a, malfra sa a, ki te gen tan pirate kòd la, ebyen ou pa pran yon goud sou kont sa ankò. Donk sa son nouvèl fòm, yon nouvèl strateji de vakabon itilize pou kapab deprave, pou kapab dekapitalize plis toujou de moun de kouch sosyal fèb nan sosyete ayisyèn nan. E a se nivo la, a se nivo la, mwen mande avèk Digicel e Natcom, pou yo kapab retrase pou nou, ede nou retrase e lokalize moun sa yo ki, dabò map mande pou moun sa yo, lansanm de moun sa yo ki sibi bay sa yo deja pote plent nan pakè a, e nap mande pou ke DM, pou ke Digicel e Natcom kapab ede nou retrase. e pwopriyetè telefòn sa yo e pou Pakè a kapab mete aksyon piblik an mouvman kont malfra sa yo. E m ap raple ke gen lwa sou kidnapin nan, je kwa ke la lwa de de desanm, si je ne m'abuse, 2017. Dabò 2009 e 2017 e ki prevwa nan atikle 93 koperasyon ki genyen antre Digicel e lajistis e pakè notamman pou yo kapab kontribye e bay apò yo nan trasabilite pwopryetè telefòn sa yo k ap fè de pratik sa yo sou moun. Nou gen dezyèm pwen sa a, Genyen yon lòt fòm de travay k ap fèt la pa de malandren, se apèl rantran sou telefòn ou, moun nan di w monchè, si w pa ban m tan kòb m ap kidnape w pita. Alòske se de vagabon ki pa, pa, m ta di, parazar ki rele moun nan, li konpoze yon nimewo epi li tonbe sou ou. Men malerezman se sou ou l tonbe, epi vwa l ap mande w si w pa ban m tèl kòb m ap kidnape w. Mwen menm tou yo fè m sa. Dakò? Yo fè pwòch mwen sa. Mentnan, mwen mande a Digicel ankò, m ap ekri Digicel sou sa, pou ka ede nou kapab retrase vakabon sa yo. E tout moun sa yo ki sibi aksyon sa yo pote plent, ba nou nimewo telefòn ki te rele w la. e pou n kapab mete relasyon piblik an mouvman atravè Digicel k ap kowopere avè nou nan sans sa. E lalwa di, m ap di sa pou Digicel silvouplè, e pa menas m ap fè Digicel, lalwa di si konpayi telefòn mobil yo ta pou yn rezon pou yn otr pa ede Pakè akonpli travay sa yo, enben lalwa ap pran n pou konplis de aksyon kriminèl sa yo. Donk mwen mande vivman pou ke Digicel ki konn rele moun ki di ke komisè Lafontan Jak ap fè yon seyans de pledwari de pwosè kap libere moun nan prizon banm tan kòb map lagel pou ou yo fè sa sou lòt komisè tou men kòm dom pam laj pase la ye se sou dom nèg moute pou yo fè sa e map di ke m genyen omwen 3 moun nan prizon la a. Donk mesye yo amize yo fè fo kont epi yap pran kòb nan non moun. E map di nou yon sèl nimewo telefòn mwen menm depi pratikman 12 an m pa janm gen lòt se le 37 66 21 70 m pa renatcom tou m pa gen lòt telefòn Digicel. Donk si yon moun rele w map di byen a tout moun nan sosyete a si gen yon malandren si gen yon vwayou Si gen yon malfra, si gen yon sanzave, yon sanginè k rele w, ki di w pot kòb ba li, anben mwen menm se pa mwen sou non mwen, rele dcpj rele m pou n kapab trake vagabon sa yo. E nan sans sa gen yon vagabon k rele, e ki rele, ki rele e, ki rele Césaire tèl bagay, si m raple m ap di w li la talè. Sèl bagay Césaire, misye te lage an 2020 ou 2021 sou habeas. Misye abitye a tout moun nan prizon an. Misye pran plizyè kòb nan non m deja, men tout filati m fè pou m pran misye m pa kapab. Don mentnan, m ap tann pou m ap gade pou m wè si m pa pran misye. E si m pa pran misye, li te mèt kay, te mèt kay dyab mwen al fè yon priyè pou m pran misye. Paske misye detwi anpil moun sou do m. Misye rele Césaire Yay map bliye Hein Gilbert Césaire Mèsi bokou Ki moun ki banm non an Figaro mèsi Misye rele Gilbert Césaire Son vakabon Ki pran kòb menm nan men makomè men Etazini Yon dam Li te parenn pitit li Li pran lajan nan men plizyè moun Prevni nan prizon an Sou nom E misye pèmèt li relem avan yè sou yon telefòn entènasyonal Pou l di m ke monchè Epi m di gade ou M wè se ou menm wi Césaire Gilbert Map arete w kanmenm Donk mwen met non sa deyò sou tout moun. Atansyon silvouplè pa kite moun endui nan erè kap di nou men moun se Jacques Lafontant ki pou pran kòb. E se bagay sa yo menm ki fè jodi a mwen genyen rapò ki di m pa sètifye. Dakò? Se bagay sa yo moun ap di sou mwen atò e ke jodi a ki fè nèg gen dwa pa sètifye m. Men map di je me konè. M konn sa m fè ki mal, m konn sa m fè byen. E map site yon twaz katriyèm non moun. Se le grefye. Yon grefye nan pakè la. Se grefye e koman msye rele ankò? Grefye e Richard. Msye pran lajan nan men moun sou mwen. E m lanse yon manda damne dèyè l. E msye, map arete msye kanmenm. M met mande siz map arete msye. A mwen se m kite pakè a demen maten. Msye pran lajan nan men moun nan non mwen. Li di m, li pran kòb nan mwen m, se mwen k pral libere moun pou li. E menm nimewo telefòn Richard m pa konnen. Donk jodi a m di sa la a, on moun mèt touye m, ou mèt voye touye m e m ap di l. E ke m pa janm mande avoka lajan m fè bagay pou yo. Men avoka yo la mande yo. Donk si gon avoka m te mande kòb m libere moun pou ou, ou mèt pran laprès di sa. Di sa, e m ap reponn ou laprès la. Donk mentnan, jodi a, si nèg ap mande m pran kòb pou moun, pou m libere pou moun, pran kòb ou libere moun, men pa mwen menm, pa met non m devan. Donk mwen di sa jodi a alaprès, par le écrit et télévisé, e ke travay sa yo k ap fèt la a, se de malandren, de vwayou, de valpa k ap itilize non moun pou fè kòb sou tèt moun. Donk mwen menm, mon verre est petit, je bois dans mon verre. M pa gen foli lajan, m pa gen foli richès. M se pitit malere, pitit sòyèt. E m pap janm gran nèg nan vi m. Menm kan yo di m ta nan kòripsyon. M pap janm gran nèg yo ban m nan gran nèg la. Ti kay mwen m fè a, ki koute 4, 500 mil dola, jodi a m ap di a tout moun, mwen bay li pou 1000, pou 150 mil dola.